Gwo nouvèl, nouvèl konfime ke nou pote pou tout fanatik, tout zanmi, tout konpatriyòt TV lakay Haïtienfrantcom yo. Jodi an se samdi 22 avril 2023 e nou kontan avèk ou Nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou, men pou nou vin enfòme w sou sa kap pase nan peyi a, e avan tou nap pran yon tan pou nou di mèsi ak tout zanmi nou yo, tout moun ki rete konekte sou chanèl sa, tout nouvo abòne nou yo, tout ansyen abòne nou yo tou, nou di w mèsi le fè ke ou fè chwa de nou pou enfòme w. Nouvèl nou pote pou ou la a, alò sou dosye chèf gang Ti Makak la mèdames e mesye, enben wi se konfime chèf gang Ti Makak misye bèl e byen mouri nan vilaj de Dye aprè plizyè bal ke lapolis te bay Ti Makak e donk Ti Makak li menm ki tap soufri ki tap pase anpil kalamite enben se yonn nan chèf gang ki jodi a la a ki ale avèk anpil krim sou do li Enben, e avan towo sa li menm li ale se pa de twa polisye, se pa de twa sitwayen, sitwayèn ke li pa retire lavi yo, misye boule senatè, misye touye moun. Enben, medam e mesye jodi a la chèf gang ti makak, enben ki misye fè vwèl la pou peyi san chapo, e se sa ki fè anpil moun selebre ki kontan sitou nan laboul, anpil moun fè fèt paske Donk son delivrans si jodia ti makak li menm pa la ankò menm si pral gen moun ki ranplasel donk se konsa enben baz gang yo yo menm yo fonksyone enben jodia la gen moun ki di poukisa lapolis pa tou pote boure sou nèg ti makak yo an wa la tou fini avèk kesyon ti makak la aprè sa yap pase pran vitelòm desann pran izo ak ti lapli epi krisla tou fini avèk dosye ensekirite sa enben pase nan kanaran pran jeff pase nan. E doke kwadèmisyon pran chen mechan pase dèlma pran babekyou epi fini ak tout kesyon chèf gang sa yo kap bay pwoblèm nan peyi a yon fason pou ayiti li menm tounen janl te ye nan ane 2018 2019 jiska 2020 yo enben jodi a la se sa anpil moun ta swete se ayiti tounen avan jan ke li menm li te ye pral envite w gen detay ou sou tvlakayhaiti pwen kòm rete konekte nap tounen. Ebyen, nou kapab di, e Jimmy, nou te pwomèt oditè w yo, nou te pwomèt oditwa a, nou kapab di, ebyen, nou ta pral chèche konfimasyon, nou ta pral chache jisteman e konfimasyon èske Ti Makak mouri, èske l pa mouri, ebyen, medam, mesye, Pour le moment ou local, nous sommes venus avec la bonne version et bien et après que nous sot vérifier et nous pran et plusieurs heures de confirmation et nous konnen te gen anpil doute sou dosye sa et tout lot media ki te toujou mete sa au conditionnel ou bien ki te di se pa vre et bien nou menm nou konnen nou pi lwen nou pi nou pi profond nou pi lwen nou menm nou pi lwen nou pi fon et bien nou kapab di et nou et finalement Jimmy E vini avèk nou enfòmasyon an e nap mande chak grenn moun kap swiv nou kap tande nou pran ti chèz ou fon ti chita bwon ti dlo enfòmasyon an ebyen nou pral potel pou ou avèk tout le detay ki relatif avèk ebyen asasina ti makak ki ke nou sot konfime e nou kapab di sètènman ti makak medam mesye Finalman, Ti Makak, tout dout ki t ap planifye, tout dout ki te plane dimi sou dosye lanmò Ti Makak la, ebyen, apati di moman, medam, mesye, ou menm ki se oditè, oditrice Chanel Moulin Afè Bon TV, apati di moman ou fin sot tande nouvèl sa, ou mèt al di ak tout zanmi w, tout moun ki te gen dout sou dosye sa, ou mèt di yo, ebyen, Ti Makak, li mouri, e nou pral ba w tout detay, medam, mesye. Ti Makak, Dans un premier temps nou konnen lapolis tal mennen yon operasyon nan Bas du Macaque swit ak yon atak ke li te fè sou anviwon 3 ajan polisye e ajan polisye yo te arive pèdi lavi yo sou plas e nou wè jodi a la a te genyen e seremoni dantèman, seremoni fineray e 3 ajan polisye sa yo. Ebyen finalman nap gade genyen e jisteman otorite ke paran polisye yo imilye e nou wè e manm youn nan manm polisye yo ki imilye minis defans la pa de Enock Joseph ki ta eseye salye li. Ebyen finalman lanmò 3 e ajan polisye sa yo se sak ta pral motive e ajan polisye yo pou ke yo te pran yon desizyon. San òdonans, san ke Frantz Elbé pa t bay lòd, san ke Ariel Henry pa t menm bay lòd e pa t menm dakò menm, finalman, polisye yo, yo finalman mete dlo nan zye Ariel Henry e Frantz Elbé paske lè m di mete dlo nan zye Frantz Elbé e Ariel Henry, paske Frantz Elbé pa dakò ti makak ki mouri a, Ariel Henry pa dakò ti makak ki mouri a, men avan sa tou di men ankò yn fwa, Nap voye senpati nou bay Ariel Henry ki pèdi zanmi l, nap voye senpati nou bay Frantz Elbé ki pèdi zanmi l, nap voye senpati nou bay Don Kato, André Michel ki pèdi yon moun ki te chè pou yo, te konn ap mennen kanpay pou yo. Men ti makak medam mesye, pou moman nap pale la, konfimasyon a san pou san pou m pa di mil pou san, ki arive mouri. Ebyen ti makak medam mesye ki ta pral apoule de plizyè katouch lapolis onivo estoma li, ebyen kote ke ti makak te pase plizyè jou alenteryè yon kay, yon rezidans prive, enfòmasyon sa menm fè kwè e pwopriyetè kay sa se ta yon kouzen Reginald Boulos, yon enfòmasyon ke nou menm nou poko fin konfime men an palan de si se vre pwopriyetè kay la se ta pou yon kouzen Reginald Boulos. Men, gen plizyè otorite ki te reyaji kont ansyen ansyen senatè pou te fon fason, apre Ketty McCarthy mete yo abal la, pou yo te fè miltipliye kontak, pou te fè genyen pèsonèl medikal ki te vin ba l swen. Men, malgre sa, li pa t posib paske cha blende a, e n ap felisite ankò polisye yo, cha blende a te toujou rete la, ebyen tout tantativ ki fèt pou ta gen medsen, Ou ta gen enfimyè, de moun ke yo tap kont, de moun ke yo tap eseye fòse al bay Ti Makak swen, eben moun sa yo pat rive e kapab gen aksè a espas kote Ti Makak te kache a anndan rezidans prive a. E Ti Makak ki te pran plizyè bal e avèk tout sòl, avèk plizyè sòlda, m pa di, pou m pa di tout sòlda misye yo, gen yon kantite nan sòlda yo ki mouri e pami sòlda yo ki mouri yo di mi gen anviwon 4 gen 4 ladan yo ki te pase 8 jou nan mòg ebyen 4 sòlda sa yo arive antere yo ebyen a avan yè mèkredi pase mèkredi pase a yo arive antere 4 sòlda sa yo an sèl kou e ki kote yo antere yo ebyen se andan gran ravin ebyen ti lapli ki se chèf gran ravin nan òganize fineray mesye sa yo ebyen l voye yo ale donk ti makak kèlke jou aprè ta pral eben arive e trepase apre plizyè jou ke l t ap soufri avèk anpil plizyè bal ke l resevwa, blesi yo te vrèman grav eben finalman Ti Makak eben ta pral mouri nan mitan nwit la, Ti Lapli te oblije voye chèche Ti Makak ozè de ozanviwon de 3 a 4 zè di maten. Yo debake anndan Gran Ravin avèk Ti Makak, yo desann ak kò a. Yo desann ak kò, e, jisteman, Ti Makak anndan Gran Ravin, e, pandan ke Ti Makak ta desann anndan Gran Ravin avèk, pandan yo te vin ak kò a anndan Gran Ravin, Jimmy, enfòmasyon yo ta fè kwè, yo te fè dilijans pou yo desann, e, Vilaj de Dye avèk Ti Makak, kòm, kòmkwa yo t ap chèche yon fason pou yo t al mete l nan mòg. E mete l nan mòg o nivo Vilaj de Dye, misye t ap fè demach pou ke yo te alese o nivo Ri de Lantèman, pou yo t al mete ti makak kò a, e pou yo t al mete ti makak nan mòg. Ebyen, mesye Don Tijan gen anpil krentif pa rapò avèk lapolis k ap enfòme de sa, ti makak pa menm, kò ti makak pa menm dòmi nan Vilaj, nan menm nan aprèmidi yo voye l monte ankò, E youn nan rezon ankò k fè Ti Makak pa t kapab rete paske kò Ti Makak te kòmanse ap gate pa rapò li te pran anpil bal, li te pran plizyè bal. Ebyen pou le moman, yo retounen ankò Gran Ravin avèk kò Ti Makak epi Ti Makak al fon al fon tounaj. Kò Ti Makak al fon tounaj nan Vilaj de Dye. Lè yo ale avè l, li pran yon ti tan apre yo voye l tounen ankò anndan Gran Ravin. Pou le moman aktyèl, ebyen kò Ti Makak ki twouve l anndan Gran Ravin. E fò sa ta fè kòy ti makake menm li nan mòg nan moman nap pale la. Ti ma. An pale two vit la non pa aza bon se su e sèten si li konfime medam mesye jan nou dil pou ou menm ki petèt apèn branche la paske m konnen gen sèten lòt medya kap eseye chèche konfimasyon an nou konfime pou ou a san pou san e nan kèlke minit nou pral pase yon voice ke nou modifye vwa Evidaman, n ap eskize nou deja paske nou wè vwa pa fin twò klè, men ou kapab konprann deja. Me Lionel, pandan n ap pale w ke jisteman endividi sa e mouri de fason ofisyèl, ebyen medam mesye, ebyen jodi a menm se te antèman 3 polisye sa yo ke Ti Makak ak tout gwoup li an te asasine. Medam mesye, Lionel, ebyen manman polisye an li imilye gouvènman Ariel lan, sa fò nou pa bliye sa frè m. Wi. E wi Dimi, pandansetan nou te fè flash sou dosye sa a, yon minis, yon ho grade nan gouvèneman an, pale de minis defans lan, ki manke pran souflèt nan men yon paran polisye. E men paran polisye sa a, Enèl Jozèf t al eseye ba l lamen, t al eseye salye l, t al eseye, t al eseye sere l lebra, e manman polisye sa a, li imilye, Enos Joseph, Ebyen, se youn nan bagay ki te vrèman, vrèman, vrèman choke an di seremoni de fineray 3 ajan polisye yo. Men nou kapab di, 3 ajan polisye sa yo ale an pè. La polisye ki ret dèyè yo, yo deja prèske, yo deja ba nou, yo deja ba nou jistis. Paske yo frape, yo frape pye yo atè, yo kraze gwoup de gang sa a, yo touye, yo touye gwo chèf la, e yo touye anpil lòt sòlda e pandan setan yo t ap antere 3 ajan polisye yo e 48 èd de tan avan genyen anviwon 4 sòlda ti makak ke yo t ap antere anndan gran ravin ebyen enfòmasyon sa di mi ti lapli kriye tankou ti bebe ti lapli kriye tankou timoun piti anpil sòlda nan gran ravin pete rèl paske Lanmò ti makak la fè yo mal anpil e yo pèdi plizyè sòlda. E pa bliye, sòlda sa yo dimi, sòlda sa yo ki t ap eskote ti makak, pi fò ladan yo se Ti Labi ki te voye yo anlè a e menm ti makak sa a se Ti Labi te enstale nan Laboul 12. Ti makak te fè nou konprann se batay l ap mennen avèk Toto, ti makak te fè konprann se yon batay malere boujwa, men sepandan ti makak te fè anpil abi. Nou ko sonje l. E la bataille de l'ancien sénateur Yvon Bisquet se te nan zòn ti makak e m sonje. Lòske pou yon pou yon pou yon moun arive mouri nan baz yon jèf gang nan teritwa l si l pa bay si l pa bay e e posiblite pou lòt ènmi antre nan teritwa l li pap li pap fasil sa vle di ti makak te di se pa li t ye Éric Jean Baptiste Li te di se pa li ki touye ansyen senatè Yvon Bisquet, men atansyon, ti makak, gen tout lanmò mesye sa yo ki peze sou do l. E menm ti makak sa a medam mesye pa bliye, ti makak touye plis polisye ke Izo, ti makak touye plis polisye ke Ti Lapli, ti makak touye plis polisye, menm pase chèf gang. gang Luckson ki o nivo depatman Latibonit la, n ap raple w dan ze premye tan, Ti Makak te touye 3 polisye yon sèl jou, yon dezyèm fwa l touye 4, yon twazyèm fwa l touye 3, sa fè 10 polisye nan 3 repriz. Ti Makak ankò mèdamèsye, genyen 3, genyen anviwon 8 ajan sekirite pss e yo t al ki t ap afekte nan zòn nan, Ti Makak touye tout. Ti makak sa a touye anpil moun, el fè anpil abi, el fè anpil kidnapin, ebyen lansanm de moun sa yo ki arive mouri, lansanm de moun sa yo jisteman ki arive viktim de de zak kidnapin ti makak tap fè, nou kapab di finalman nou konnen peyi a pa gen jistis, leta pa tap ka ba nou jistis, men nou kapab di polisye yo ba nou jistis paske yo rive jwenn bout ti makak. Ankò yn fwa pou yon ti dlo nap tounen pou nap tounen pou nan kelke segond nap mande jisteman pral odisyone yon ekstrè de odyo de video an ski konsèn konfimasyon lanmò ti makak. Dimi nou prale nan nou prale nan ekstrè de video kote paran polisye a imilye minis defans oubyen n prale nan ti makak la? Avan ke nou pran ekstrè a pou ou medam mesye, ebyen ban nou envite w tande ti ekstrè sa, e nap eskize nou nap deja di w, ou menm ki gen kè sansib, se pa yon bagay ki fasil, paske nou konn nan ki kondisyon polisye nou yo ap travay, nou konn kòman bagay yo difisil, nap pale w bon grenn polisye yo, nou pap pale w mafya yo, nou pap pale w mafya kostime yo, nap pale w bon polisye yo, medam mesye, se avèk kanmèm tristès ke m oblije pase ekstrè sa, ou menm ki wa konprann Ke bagay yo pa fasil travay polis lan men mesye kanmenm bravo paske ayiti fyè de nou nou pati la pi nap salye manman polisye sa ki imilye gouvènman ariel la.